Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir de rentrer la KO pour capable beauté. bah ou une nouvelle émission. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Alors là, moi, j'en profite justement pour filer un petit bonjour à l'endroit euh, de tous les gens qui sont à l'étranger, Canada, États-Unis, la France, les îles Antillaises, la Guadeloupe, la Martinique, île de la Réunion, île Maurice, la Guyane. Est-ce que tout est OK? Merci d'être avec nous pour votre émission RL Prod. RL Media Pro, RL News, les chaînes qui vous informent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Hier après-midi, gagné une machine qui paraît au niveau de Delma 103, il prend au moins 4 euh, jeunes garçons Dapre denye informasyon ki ta soti, se ta moun ki gen liye avek ti makak e Yo fè tèt nèg sa yo sou plas. Aparaman daprè dènye enfòmasyon k ap sikile, sa ta vle di nèg sa yo te fè antèn nan sa ki gen awè ak kidnaping sou doktè Louis Gerald Gilles. Gen yon enfòmasyon k ap sikile la, m ap chache mete plis antèn pou ankete. de manyè apwofondi sou enfòmasyon sila kòmkwa ta genyen yon gwo tèt nan lapolis lan ki li menm ta de mèch avèk lè bandi zame o pwen de detourne de zam pou kapab pote bay Vitelòm ebyen nou menm nap chache gen plis enfòmasyon e si nou jwenn otantisite sou enfòmasyon sila ebyen nan emisyon kap vini yo nap gen chans pou n kapab ba ou plis detay sou kesyon sila nap avanse. La polis frape puiske le chef de gang pa genyen li arete sou kabann lopital tande non nèg yo wi pa genyen sa vle di lè w anfas nèg sa ou pap janm genyen e finalman se misye ki pa genyen paske defèt la se nan kan l li tonbe jounen jodi a le nome Bruner Auguste alyas pa genyen chef de gang ki ap opere nan Grandans jwenn arestasyon li nan aprèmidi 13 mars 2023 a nan lopital Adventiste Dikini nan Kafou kote li t ap pran swen suit ak yon aksidan sikilasyon. Kay sila depi zòn Fonkochon nan komin Rozo t ap miltipliye ka vyòl, asasina, vòlè bèt epitou li fè objè plizyè plent daprè sous polisyè. Nan vil Jeremi apre arestasyon li, Bruner Auguste transfere nan Grandans kote li ap reponn ak anpil chèf dakizasyon li fè objè. Prèske pa gen anyen k ap mache o nivo di departeman de Lartibonit kote nèg Savyen yo yo menm y ap kontwole. Pa egzanp, Lyankou, Tirivyè, Moro, Kafoupè e tout kote sa yo m ta kapab di yo sou tansyon e anpil moun kòmanse kite zòn nan. Se pou la premyè fwa sa rive nan stad sa. Fò n di ke sou Odma te gen yon sitiyasyon kritik men m ta kapab di Odma se kèk fwa la l konn sòti deyò a la li fè lòbèy men nèg sa yo menm yo tèlman fè lòbèy yo kite zòn pa yo. Yo travèse nan lòt komin pou al fè anpil ekzaksyon. Yè mwen te pwomèt nou, m ap vini avèk vwa Luckson. Se yon deklarasyon ki fèt m kwè an 2021. Tande byen wi sa m ap di nou an. An 2021, le 7 mars 2021, Luckson Savien fè yon deklarasyon, paske pa bliye mesye sa yo rele Odma Ki mouri an janvye, ta pral gen anpil divèsyon sou lanmò Odma. An fevriye tout moun ta pral aksepte ke Odma mouri e se Luckson menm nan yon voice ki anonse ke Odma mouri. O pwen ke l te di ke chèf la mouri pou kreten. Brèf. Luckson rive nan yon sitiyasyon kote bagay la te kritik nan men l ansanm avèk lòt gang yo, li di li pare pou fè lapè. Ou wè lè yon nèg ap pale, depi ou pale, toujou kanpe dè sa ou di. Lè sa a, anpil moun ta va di tèt yo jounen jodi an, pa rapò ak peryòd li te fè deklarasyon sila a, ebyen se te yon fen de kò. An n tande Luckson. Luckson tande tèt ou pou laverite e pou listwa. Sa ou te di jounen jodi a la ou tounen yon kriminèl, ou tounen yon kayid ki anpeche moun yo viv nan depatman an. Tande tèt ou non frè m. Ou konprann? Mwen ap di tout popilasyon kap tande m, ni moun ki deyò, ni sak la, ni sak pa la, m konnen pifò moun nan premye seksyon an, m konnen pifò moun yo pa la, pase moun yo kite lokalite yo, sa k al Senmak, sa k ap dòmi devan pòt kay moun, sa k pa gen kote pou yo rete, sa k ap mande moun, ou konprann? Vrèman vre sa fèt sou konsyans nou, li pa fèt sou konsyans nou sèlman non, pase se 2 pati k ap goumen, men vrèman vre li fèt sou, li plis fèt sou konsyans nou. Yo te ka toujou pati kite kay yo, si tout fwa nèg sen nèg yo pa t chwazi al lakay yo, pote afè yo, kraze lakou yo, yo te ka pran konsyans yo ta ka gentan tounen. Ou konprann? Men tout sa ki ta fin fèt, deja fin fèt. Mwen menm m ap mande a tout popilasyon an pou yo eseye konprann mwen. Tout sa ki te pase fin pase. M mande yon lapè avèk tout popilasyon nan Latibonit. Finalman, Lape kap fèt la lap fèt yon bon lapè wi men nèg timepri yo tèlman anpil nèg koralijon yo tèlman anpil mte di timepri fòk li chita pale avèk tout nèg li yo mèt anjeneral pou lapè kap fèt la pou pa gen vyolans ladann pou popilasyon reprann tèt li poul vin viv lakay li se sak fè jounen jodia mte di fòk mwen rele sou radyo a pou m pale a popilasyon pou yo ka eseye konprann mwen ni sak deyò ni sa kap pase mizè. Men depi moun nan menm gentan lakay li tchouke ou pa ka limite lè yo nenpòt ki jan non. Ou bèl bagay wi met sa. Ou konprann? Ou santi w kon koze la? Ou pa ka mete l deyò nenpòt ki jan. Men mwen mwen twòp san pou li nan latibonit sa se pwat mwen mande lapè. Mwen mande lapè fòk gon lapè ki fèt nan latibonit pou moun yo kapab viv alèz. Kit nan palmis, kit jandeni, kit kit kafopèy, kit mowo, kit lyankou, kit ki men baay leyon, tout kote nèt bwa lavil anwo baraj. Mandew lave avè tout nèg sa yo nèt, avè tout popilasyon kap viv nan lokalite sa yo. Se sa fèm te chwazi rele sou radyo a jounen jodia la poum ka bay vwa pam nan mwen menm pou vwa pam nan kapab pase. Nixon, ki garanti k gen nan tout sa w di yo la? Garanti k pral gen lap rete antre mwen avèw paske si tout fwa gon rèv fèt, si pèp la ta retounen lakay li gon rèv fèt, peyi a mwen m kalferay yap tann pou wè kisa wap fè avèl. Se gratis sa m te ka ba yo. Ou konprann? Se lè yo gen lè pa fin twò bon may yo kote nèg yo anpil man zòt ou wè. Lè yo gen grip. Lè yo gripe. Nickson gen yon bagay ou di la ki te enpòtan. Tande. Gen yon bagay ou di la ki te enpòtan. Ou di moun yo lakay yo. Lakay yo a vle di son bagay ki sakre. Lakay yo ou pa ka mete yo deyò nenpòt kijan. Moun sa yo k deyò a kijan yo fè deyò la? Paske m renmen sa w di a. Alè moun nan ap viv ladan l, se pa lajan l ki mete l deyò pou l al viv devan pòt kay moun. Lè l rive a moun nan, menm si moun nan te resevwa l byen nan lè l rive a, moun nan p ap resevwa l byen pou tout tan. Ou konprann mwen? Sa byen fè m mal lè m desann Mougin, Jako, Preval, Kokmòl, m desann anndan Bayè Leyon, Jannen, Klovil. Lè m antre nan lye sa yo, sa fè m mal. Lè m rive anndan lavil. Ou konprann? Sa fè m tris. Men moun k ap pale pa fòseman pa pati pou nou menm non. Moun sa yo fòseman pati pou tèt ti klè nou k ap mache touye yo, ou konprann? E sa k fè moun sa yo moun menm nan lari yo chwazi pati. Lè w rive kafou lari w ap wè pa gen yon grenn moun nan li sa yo. Moun sa yo pa pati sou konsyans nou non. Moun sa yo pati sou konsyans ti klè tou. Sa ke m leve nan lajounen jodi a, se ti jelasyon nan popilasyon an soufri twòp. Ok. E y ap soufri, y ap soufri sou konsyans nou tou le 2 ki t ap goumen yo. Ou konprann? Nixon! Nixon se Mèt Wòk. O, Mèt Wòk, sa. Kòman ou ye? Aladyo Anèl. Anfòm. Luckson, banm poze w kesyon sa. E, m konnen ke ou se youn nan moun ki pa twò, twò frajil nan sans ke ki pa pale, ki pa aji. Men lè w aji, ou aji pou tout tan w fè silans yo, ou aji konsa. Kòman w santi w aswè a Luckson, lè w di ke ou pou lapè, sa fè w mal. Mo sa a fè m plezi lè w di sa fè w mal, di fè ke w wè tout kote w pase yo, ou wè zòn yo blanch. M sante ke, m santi ke se paske ou tande nou anpil, ou tande se si ou tande m anpil ki fè ke jodi a ou di kè w fè w mal lè w gade ou pase pou wè kòman ke moun yo ap pran imilyasyon deyò pandan se tan ke moun yo gen kay yo, yo kite kay yo, yo gen vye byen yo nou pa kite yo an pè nou pran tout byen yo, nou kite yo, nou kite yo a vid jiskaske yo desann vin pran imilyasyon kay moun. Èske w panse, èske w panse. Ou pè ke wap chèche, ou lapè, ou rekonsilyasyon wap chèche, son bagay ki osi fasil, kòmsi ou ta di bon nou dakò avèw ke lapè wap mande a ou mandel. Eske se pa paske 1, tande kesyon m nan byen paske lap pran, lap pran yon ti tan. Eske se pa paske 1, jounen jodi a nou pa gen patwon ankò. Si se pouvwa ki te konn sipòte nou nan moman la pouvwa pa gen bezwen nou ankò. Si se ta opozisyon, yon manb nan opozisyon oubyen moun nan opozisyon ki ta bezwen itilize nou, operasyon bout teren fè ke nou pa ka sòti. Eske se pa paske nou twouve nou nan yon sitiyasyon nou rele sa yon anklo, lè nou wè bagay la vin difisil anpil ki fè ke n ap mande lapè ke n ap mande a, se pa rezon sa yo ki fè sa? Eske se konsyans nou pran? Non Nèlson, ban yon segonn wi. Wa konnen, m s on nèg ki tèlman frajil avèk mwen, Ou konprann? Ok frè m. Enben bon. Enben kounye a la Nixon, mwen m ap poze w yon dènyè kesyon paske m pa p poze w kesyon ankò. Èske daprè ou, difèko pale avèk mepri e nan jou l pale a mepri a la se jodi a? Pa konn gen twa jou, sa pa gen twa jou kote ke nou te atake moun, nou atake moun Lyankou e n al doswitt fè gè avèk Jonas nan Palmis. Depi kilè menm nou pran konsyans sa? Ou pran responsabilite pou ou antame yon demach pou lapè, yon demach ki t ap trè bon pou gwoup la e ki t ap trè bon pou ou menm tou, paske tout moun bezwen lapè a. Se pa ou menm sèlman ki bezwen lapè a, e tout moun nan depateman an bezwen lapè a. Men dèfwa gen yon pè ou konn bezwen. Li konn mande se lagè pou fè pou jwenn lapè. Konsa tou, konsa tou, si genyen yon ti posibilite, yon ti bagay trè minim pou gè a pa fèt, li ta toujou pi bon. Men, pa rapò ansanm avèk pozisyon ke w pran an, paske nou konnen gen de nèg lan gwoup ou a ki trè rekalsitran, ki pa tande moun. E se lan pa tande moun ki fè gwoup la rive l twouve l lan sitiyasyon ke l twouve l jodi a anfas popilasyon an. Ke popilasyon an trè an kòlè kont yo. Yo pa plis an kòlè, yo pa twò an kòlè kont ou menm. Paske ou son nèg ki prèske toujou rete lan po w, an silans, men lò w sòti ou ka fè yon bagay konsa. Se yon lè men w site. Men gen dè nèg la, dè nèg tankou nou twòp, dè nèg tankou Vòlvo, dè nèg tankou Golyat. E pa ti makel non e dèdè nèg lyankou a. E olsen vòlè sa. Nèg sa yo popilasyon an trè trè an kòlè parapò ansanm avèk vòlè moun sa yo. Ki desizyon Ti jakmèl ok. Ki desizyon. ke si tout fwa ke nou ta vle chita pale, piske bon se Ayisyen nou ye, nou se nèg di peyi, si gen yon posibilite pou n chita, fò nou ta chita pou n ta fè yon seri de nèg wont. Moun sa yo ke popilasyon an di ke yo pa vle tande pale de yo menm menm menm menm menm menm, ki sa Nixon ap fè pou sa? Non, nèg sa yo menm, yo gentan gen tout desizyon yo kòm si m rale yo depi. Waw sa misye ap di a se lik pou fèt. Mande misye pou mwen konbyen chèf ki gen anndan, konbyen twoup ki gen anndan. Mwen konprann la prezidan li menm li arive pa la. Tout nèg yo mèt sezi. Sa se te deklarasyon Luckson te fè nan dat 7 mars 2021. Nou konn sa k fè mwen tounen avèk deklarasyon sila a? Se paske mwen gen yon bon zanmi mwen nan Orlando ki di m, RL, m ap chache sou tout platfòm kote ke nèg sa yo te konn ap mande padon, nèg sa yo te konn ap di se ti diri yo yo pral vann, yo pral sekle l atè. Aprè lanmò Odma, jounen jodi a la a, yo retwouve yo nan yon sitiyasyon kòm si se yo menm ki aktè, se yo menm k ap fè pèp la pase mizè, se yo menm kòm si ki anpeche departeman an li fonksyone. Nèg sa yo pa gen mo. Se sa k fè m te di nou nan premyè emisyon an, lè yon bandi di yon pawòl, pa kouri kwè nan pawòl bandi, paske pawòl yo pa levanjil. Anben wi, pawòl bandi pa levanjil. E nou wè anpil egzanp. Nou wè anpil egzanp. Sa ou wè yo di nan deklarasyon an, se pa li yo ap fè. E se sa k fè m vle pèp la konprann pou l pran anpil prekosyon. Nou menm n ap toujou la, e sa n ap fè a la, n ap fè l pou kèlkeswa politisyen. Nou wè nou te demaske André Michel, anpil moun demaske sitwayen sa a tou paske. Anpil deklarasyon l te konn fè sou Jovenel, jounen jodi a la a, tout sa l di yo vire kont li. Men, kòm se 2 moun ki pa gen nen, lè yo di yon bagay jodi, yo pare pou di nenpòt ki bagay demen, paske se limena yo ye, e se menm jan avèk bandi yo tou. E se sa k fè m di nou, pa gen twò gwo diferans ant moun sa yo ak bandi. Chanèl sa a, konprann byen, ou te mèt fè yon deklarasyon an,